Gyèt li nan inè men depi maten manzè mete m kanpe la men manzè pa janm vini men m rayi men lè fòm fòm mete w kanpe men lè jwenn manzè te jwenn mwen lòt semèn nan la lè m lage chay la map wè sa manzè ap fè men lè yo jwenn ou la yo toujou ap yo toujou ap neglije w men. Sa fèt la baz? Ou konnen nèg poze men. Yo konn gade w la baz menm. Viza wanamèt la m bezwen paske m kwè nan ou paske m gentan konnen w gwo raketè w yo ka fè m jwenn sa rapid vit la men. Baz m gwo raketè si vre sa sa poko janm tonbe nan men baz menm mwen menm la m bezwen al wanament m gon ti fanm wanament la m poko konn si pa marye m pral marye a manzè pou m ka jwenn rezidans baz m tèlman bezwen al dèyè a la men. Men sa m pral fè menm anba fil pou m pase bon e si yo imigrasyon pran m yo voye m tounen sa m pral fè. Bagay yo vin konplike kounye a la nèg imigrasyon lage wanament wi frè m baz m pa konseye w ale baz pou chache jwenn viza a menn.